Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon anpil kote Chèf de gang yo ap dirije ebyen dèfwa ou pa konn sa kap pase la. Ki koabitasyon ki genyen ant moun kap viv la avèk chèf de gang sa yo? Nan sans sa a RL prod deside pwopoze w yon seri de repòtaj sou kote moun yo ap viv, sou kote bandi yo ap dirije e pou n kapab fè yon dekriptaj ansanm sou sitiyasyon an. Direksyon, Jounen jodi a, Vilaj de Dye. Vilaj de Dye, se yon katye pòv nan kapital Pòtoprens. Li sitiye li nan pati sid nan antre kapital la. Nan vilaj la, nou ta kapab di se yon ti katye ki konnen pasaj plizyè Kayid. Nou kapab fè referans ak Anèl, nou kapab fè referans ak Adli, Pou n site sa yo sèlman. Men ekoute, ojodwi, genyen yon chèf ki ap dirije zòn sila a. Son non se Izo. Izo, Vilaj de Dye, genyen anviwon twa lane, depi ke li pran tèt kartye sila a, depi apre larestasyon de Anèl Jozèf. Kòman moun yo wè Izo anndan an? Paske nou konnen, Vilaj de Dye, pou anpil moun, se la site di dram. Men pou anpil lòt, se yon zòn ki gade de pezible sitwayen. Nou deside al mennen yon ankèt nan vilaj la pou konnen vrèman eske lèjan ki kontwòl se katye, eske moun yo egzaspere pa rapò ak fason mesye yo ap dirije anndan an. Konsta a, gen plizyè kay ki abandone, petèt de moun ki yo menm pa kapab viv Jan sitiyasyon an ye a, yo pa kapab akomode yo ak sitiyasyon an. Petèt 2 moun ke m ta kapab di yo oblije fòse yo kite zòn nan. Men gen anpil lòt tou ki ap viv. Eske nou konnen gen 2 moun ki nan vilaj lan ki pa souvan wè vizaj moun ki rele Izo a? Un terrain de foot abandonné, le seul loisir se plezi ki gen anndan an, a chak fwa gen pwogram DJ paske pa bliye Izo li mete m ta kapab di 2 moun chita sou menm ban, le Caid puis l'artiste. Vwala poukwa jounen jodi a la a nou pral pèmèt ou viv Kòman moun yo ye nan vilaj lan? Anpil temwanyaj, sitiyasyon, malgre tou difisil pou sèjan la ki pa janm wè leta devan je yo e yo swete petèt ke ane 2022 an kapab pote kichòy. Nou egzakteman anndan Vilaj de Dye nan kad yon nouvo repòtaj Kidonk, nou mete pye nou atè a anndan vilaj la pou nou fè moun yo wè reyalite a, kijan bagay yo ye anndan vilaj la. Vilaj de Dye depi yon bon bout tan, tout moun konsidere l kòm yon zòn de non dwa, depi yon bon bout tan, tout moun kòmsi lè w pale de vilaj de Dye, yo wè se yon kochma. Se la site di dyab. Men jodi a la. Nou mete pye n atè nan geto a la a, nou mete pye n atè nan Vilaj de Dye, nou vin reyalize yon seri de repòtaj pou nou ka fè tout oditè yo ak oditris yo, telespektatè yo partou dan le mond pou yo wè reyalite a e konnen kijan bagay yo ye anndan Vilaj de Dye. Madam, mesye, se parti ankò oun fwa Pour une nouvelle emisyon e pa bliye nap toujou mete pye nan tè nan tout geto nan tout blòk pou nou moutre moun yo kijan bagay yo ye nan geto yo e fòk nou di nan moman an la nou anndan vilaj de Dye nap moutre moun yo bagay yo live kijan reyalite a ye la madam mesye se pati. Madam, mesye, nou toujou anndan Vilaj de Dye nan kad nouvo repòtaj. E fòk nou di nan moman an la n ap pwogrese avèk seri de repòtaj yo. E fòk nou di anndan la gen aktivite. Anpil bagay ap fonksyone. Bon, gen anpil moun yo di lè w pale de Vilaj de Dye pa gen aktivite, pa gen vi, pa gen anyen, tout moun nèt kite anba. E fòk mwen di w nan moman la, gen aktivite. Gen aktivite, nou remake machann, nou remake moun, nou remake plizyè aktivite nan moman anndan Vilaj de Dye. Se konsa bagay yo ye la, nou mete pye n atè, N ap gade, n ap founi je gade, bay moun yo tout enfòmasyon, fè wè kòman reyalite a ye nan moman an. Kidonk, madam, mesye, men reyalite a anndan vilaj la, chaje moun, gen aktivite, gen aktivite, tout moun ap bouje nan aktivite yo. Nou menm kòm jounalis, Nou gen pou misyon al fè moun yo wè bagay yo, viv bagay yo, kote bagay yo ye a, kèlkeswa jan yo ye a, nou menm nou pa wete, nou pa mete, nou bay bagay yo jan bagay yo ye a. Kidonk se konsa n ap fè l, nou pa vin voye moute, ni tou nou pa kòmsi ap ankouraje zak banditism nan peyi a, men sèlman nou menm nou se yon miwa, kidonk. Kòmsi nou gen ti difikilte ansanm avèk moun ki nan zòn yo, nèg ki nan zòn yo. Nèg nan zòn yo pa fè moun anyen. Men kòman ou wè kòmsi jès Izo te poze dènyèman an lè yo te libere polisye a e l te bay polisye a 50 mil goud. Kòman ou nou menm anndan nou, nou wè jès sa a? Ebyen, pase l pa vle fè mechanste. Men èske, kòman nou wè Izo nan zòn nan? Èske Izo kòmsi se yon moun ki Kòmsi jan moun yo konsevwa Izo deyò a, sepandan gen anpil lòt moun ki wè Izo yon lòt fason. Paske nan moman la, Izo reprezante kòmsi yon atis. E Izo trè popilè nan moman la, sou tout lè rezo sosyo. Men nou menm anndan la, kòman nou wè Izo? Enben nou pa wèl konsa non. Kòman nou wèl? Poze! Kidonk, manje nan dife, chodyè nan dife, kidonk, manje ap prepare. Madam, bonjou! Kòman w ye? Ou ap prepare manje la pou vann la? Pou pèp la? Pou pèp la? Ah m mèt kòmanse prepare m pou m manje tou? Ok. Bon madam n ap fon ti pale, pase nou fon ti mete pye nou atè la a, nan geto yo pou nou fon ti pale e sitou nan Vilaj de Dye nan kad yon nouvo repòtaj. Kidonk ou menm ou anndan an la a, kòman w ap viv sitiyasyon an? Anpil moun konsidere Vilaj de Dye kòm yon zòn de non dwa. Yo konsidere vilaj la yon kote. Kòm si lè w pale de Vilaj de Dye yo di w se la site di dyab. Ou menm, di m kòman bagay yo ye anndan nan Vilaj de Dye? Bon, mwen m pa wè anyen non. Pase se ti manje a m fè, m degaje m gen 5 pitit, tout lekòl. Sa vle di m pa wè anyen k ap fèt. Men pi bri a se nan Matisan. Matisan nou tande bri yo tire yo men bò isi a la nou pa gen anyen. Bò isi a tout bagay trankil. Tout moun ap bouje nan aktivite yo. Lap bouje ou konprann. Men sam pa renmen lè pèp la di yo deyò, lèw sot deyò son pwoblèm mwen paka renmen sa ou fè a mwen pa renmenl non. Paske lèw sot deyò son pwoblèm yo di w se moun vilaj de Dye e tandiske yo di w depi w sot vilaj de Dye se ou bèt nwa e tandiske bon nou menm nap viv la e malerèz nou ye achte ti bagay kredi lavi n vin viv a pitit nou nou pa nan anyen nou pa konn anyen ou konprann e dabò chèf la la nou menm nou tande pale de chèf la men podyab e pa w moun nou fasil wè. Gen anpil moun ki te jije se yon bèl aksyon, kote Izo te deside libere polisye a e l te ba l 50 mil goud. Ou menm ki nan zòn nan, kòman ou wè aksyon sa a? Bon, sa vle di se pa bò isi a non. Se pa bò isi a la m tande l. M tande pawòl la nan radyo, menm jan w tande l la e konsa m tande l tou. M pa konnen, sa vle di se pa bò isi a, menm jan w wè l la se konsa m wè l. Ok, men bò isi a ou pa, kòmsi nou pa sibi menas, tout bagay ap mache trè byen? Non, tout bagay ap mache byen wi. Mwen pa gen pwoblèm. Dakò, mèsi bokou. Dakò. Madam, mesye, se konsa bagay yo ye la. Manje ap prepare. Kidonk, talè konsa la, pral gen manje pou moun manje. M mèt tounen talè konsa? Ebyen, pa gen pwoblèm non, nou pa chich. Ok, pa gen pwoblèm. M ap kòmanse prepa, m ap, m ap, m ap kòmanse lave vant mwen la, talè konsa pou m tounen vin manje. Madam, mesye, men kijan bagay yo ye la, anndan Vilaj de Dye. Chodyè sou dife. Dakò. Kidonk, madam, mesye, men ki jan bagay yo ye la anndan Vilaj de Dye. N ap avanse avèk seri de repòtaj yo. Nou toujou anndan Vilaj de Dye. N ap avanse, n ap pèmèt moun yo viv bagay yo live. Nou menm nap met pye na te. Nap mete pye na te poun fe moun yo we kijan bagay yo ye andan la nan vilaj la. Medam koman nou ye? Nou anfom? Madame sa va? Bon sa an fòm? Mwen gen dwa yo. Men eske nou jwenn èd chèf zòn nan? Non, nou pa jwenn èd nou. Men eske nou antann nou avèk lòt nèg yo ki nan zòn nan tankou Izo avèk lòt sòlda l yo, nou antann nou trè byen? Wi, nou antann nou. Men kòman nou wè Izo nan zòn nan? Kòman m wè l? Eske se yon nèg kòmsi ki konn fè presyon sou nou, ki konn. Non, nou pa gen anyen kounye a. Tout bagay anfòm? Ye pou moun bò isit yo. Tout bagay anfòm? Tout bagay anfòm wi. Si w gen yon mesaj ou tap pwofite voye pou leta kòm etanke yon pèsonaj nan vilaj de Dye, ki sa l tap ye? M ta wè pou peyi a ta kapab chanje, pou nou ta gen yon chanjman, pou nou te kapab pa viv a kè kase, pou nou te kapab gen yon pwoteksyon. Wout sa eske se leta ki fèl pou nou oubyen se nou menm nan zòn nan ki fò òganize nou e ki fè wout. Mwen pa konnen non, genlè se echèl zòn nan ki ap òganizel. Men nèg jenèf yo banm yon bal men men bal la nan ponyèt mwen la. Kote bal la ye nan ponyèt ou la cheri banm wè. M wè bal la la. Jiskaprezan l nan ponyèt ou oubyen kisa? Men bal la anndanm nan la. mari m. Nan ki blòk? Li ban m bal la Site Solèy. Depi lò w ap viv e Depi lò w ap viv e la a nan Vilaj de Dye. Mèsi l. Depi apre katouch sa a ou pran an, w ap viv nan Vilaj de Dye. Depi apre katouch la a, m vin nan Vilaj de Dye, kounye a nèg Jenèf yo anpeche nou ret la toujou. Men, di m non, pandan m vin la m ap gade eta zòn nan, anpil sali, ensalibrite. Nou menm ki jan n fè tankou pou lapwòpte, ki jan sa ye menm? Zòn nan pa gen okipasyon menm. Nou pa gen dlo pou nou brè, nou pa gen dlo pou nou benyen. W ap gade gen yon vye pila, se ladann nou pran dlo nou brè, ladann nou benyen timoun yo. Nou pa t sipoze pran dlo sa yo pou n benyen timoun yo paske nou pa janm jwenn anyen menm. Nou pa janm wè ankenn otorite vin sou nou la. M wè gen wout k ap fèt la a. Wout sa yo, e pa Leta k ap fè yo? Bon, m pa konn si se leta kap fè yo pase m wè wout la te kòmanse byen pwòp m wè li rete konsa l kanpe. Humm. Ou menm la a, kisa w fè pou w viv? Kijan w viv? Bon, e sa w wè m ap fè a e ladann mwen viv. Avè 3 timoun. Sa vle di ou penyen tèt moun pou viv? Wi. On tèt konsa konbyen kòb ou ka penyen l? M ka penyen l 20, 30 dola. Fè a la, bon e 3 ti chat genyen? Gen youn la anfas Max nan. Komisarya a la gen yon anba gen yon anlè wè avwè la yon patnè kawach an antrel nèg yo yon ti chafourik nan yon bal tèt avle di nan moman la se pa izo avèt kèt moun kolabore kole zepòl gen anpil nan nou menm nou patap ka fonksyone galon dlo e 25 goud pwa pache la bo bagay m jwenn li fasil e deyò gran ri moun nan ap vin avèt dlo la vannou li li pa fasil. Men nan moman an la, tout sa pou yo ta fè la. Bon, pi fò nan nou menm la e Site Solèy nou soti. Sa vle di akòz Isca boule sou tè, met dife nan Bouklin, e poutèt sa anpil nan nou menm sove, nou vin la. Men la, se Izo ki pran nou bò, ki pran nou nan, ki ba nou refij bò isi a. Wi. Men koman nou fè pou nou viv menn pou nou manje. Bon mwen renmen GS si m fè. A vle di GS la nou gentan konnen fè bay kwib bay aliminyòm. A vle di lè n jwenn posibilite a nou fè l. Men lè pa gen posibilite a tou fanmi an e w bouyon grenn diri chak moun pou yon kiyè. Nou fè sèl la kanmenm. Len ede lòt soutni. Lè w di w sou kont Bondye, ki jan w viv? Ki sa w fè pou manje, pou bwè? Mwen brase nan lari a, nan alfom. Men lè w di w brase, sa w fè? Mwen pa vini. Men pandan jou sa a, w soti oubyen? Wi. Men kòman, ou pa gen pitit? Yon li yo. Men pandan tan sa a wap viv la gen ratman gaz ou soti ou toujou soti pou al brase kijan lavant lan ye dim nou. Lavant lan pa anfòm men ou pa ka chita nan kay lè w chita e pa anyen wap fè. Men pa bò isi a la a eske nou poko janm tande bri yon otorite pase nan zòn nan vin pote sipò ba nou? Non. Men eske nou jwenn sipò Izo ak lòt moun nan zòn nan? Mwen pa t vin bò isi a lontan. Ou pa vin bò isi a lontan? Konbe tan ou gen depi w ap viv bò isi a? M te konn ale vini men pafwa vwayaj sa a kounye a pa t monte lontan m te andeyò. M gen 5 mwa isi a. A vle di ou konnen, nan pase mizè pou w konn ale ala ou pa kapab. Yon lè konsa Map soti ou pral antre m bay ou cho nan men w menm oblije piti sa w vin ouvè oblije fè l ou konprann. M wè la wap kale labapen. Wi m kale labapen men e pa pou mwen non e pou madanm map kale l men menm ba kal fonksyone e matis lan pou m pase m al travay m pa kapab ou konprann. Sak fè w pa kapab? Bon kou konnen m koz matis lan ap toujou cho bon ou tou gen ti rime n ou paka pase al la menm. Sa w fè kòm aktivite? Adwat machin mwen ye fè ray. Ok. Bon bann a dwat mwen ye. Konbyen pitit ou genyen? Yon sèl m genyen. Yon ti fi oubyen yon ti gason? Yon ti fi, sa w dwe wè l kanpe la. Ki laj li? Li gen 5 an. Men pandan pandan w ap kale labapen sa a, ou al vann nan apremidi an? E pa pou non pou gen si w vle wi. Pou madanm mwen e pa pou mwen. Mh. Men labapen an se li k ban nou manje? Oubyen li k ban n manje pou n bwè. Men nou menm kòman n ap viv la a? Bon, m pa nan viv tèlman alèz non. Kòman, ou konnen kijan bagay yo ye. Mwen jere may mwen yon fason. Ou konprann? Men, èske nan zòn nan la nou pa gen pwoblèm avèk lòt nèg yo ki nan anviwònman an? Non, nou pa gen pwoblèm avè yo. Ok. Men, kòman ou wè aksyon Izo te poze dènyèman an menn? Yon polisye yo te pran, epi Izo deside l lage polisye a, epi l bay polisye a 50 mil goud. Bon kesyon sa m pap ka reponn ou non. Paske m pa konn anyen nan bagay sa yo. Ok. Ou konprann? Nou pa jwenn sipò oken otorite ki pase wè nou? Non. M pa wè sa. Men afè polisye, Jilbasen, konn kòb, kòb la, m pa ka di nou anyen paske dosye sa m pa konnen l. Men pitit ou al lekòl? Wi l al lekòl Pè Sab. Ki kote l al lekòl? Sentemawa l al lekòl. Ok. Men èske nou dòmi byen bò isi a menn? Ou konnen. Sètènman men, oblije. Sitiyasyon k konsa, oblije. Gen moun ki di konsa depi yo soti deyò, gen cha k ap ba yo bal nan tèt. Ou viv sitiyasyon sa? Wi. Ba m ka konprann li. Ba m jan l ye a tou. Te gen yon ratman gaz. Ratman gaz sa, ki enpak li genyen sou nou menm k ap viv Vilaj de Dye? Bon, ratman gaz sa, Monchè, li pa fè moun byen menm. Ou konprann? Tankou ti malere sa k pa vann nan Baben an la, li pete yon vil pou l monte l al vann li. Pou l ale, l ale tounen, l ap peye san, senkant goud ale, senkant goud tounen. E banm kòb l ap fè sou li. Bagay sa yo. Koz pa gen gaz. Se pa lojik. Kote nou jwenn labapen sa achte pou n al vann? Bon, li la vil n achte l de velè. Lò lari gen ti rim nou desann nan senkyèm. Men la bapin sa eske se pa mamit nou achte l oubyen kòman nou achte. Pa mamit. Konbyen nou peye mamit lan? Nou peye mamit lan 35 dola. Ok. Men nou lavant lan bon? Li pa bon, li pa bon, li pa bon. M pa menm di w li pa bon. Konprann? Men depi moun nan soti fè koup manje a. Konprann? Men eske nou jwenn sipò Izo nan zòn nan la? Mwen alèz. Sipòte nou yon fason. Ok. Dakò. Mèsi. Dakò brother. Nou pa byen viv. Men malgre kote n ap viv la, mayengwen ap mòde nou. N ap viv yon kote ki bay. Sèlman sa nou ta renmen pou Leta fè. Pou ta vin gen yon chanjman nan peyi a, epi kou n a la menm men pou nou tout moun kapab viv alèz. Se sa mwen menm, se sa nan mwen menm, se sa mwen yo. Ou menm kisa w fè pou w debat ak lavi a? Anben kisa pou n fè pou n debat ak lavi a? Se e gen pou gen kòb lan men w kounye a la menm menm pou pou degaje w menm pou kapab konbat ak lavi a, men si tout fwa kounye a men ou menm ou chita ou pap fè anyen, sa vle di ou rete ou w ap gade lavi a. Ki sipò n jwenn nan nan zòn nan? Nou m pa jwenn sipò non mwen menm, nou pa konnen n pa jwenn sipò. Leta pa pase kote nou? Non. Eske nou pa jwenn sipò izo nan zòn nan? Mwen si gen sipò izo mwen m pa konnen l non m pa konn m pa konnen. Ok men eske ou domi trankil ou pa pè nan nwit. A men pou w pè la nwit ou ka pa pè la nwit paske ou tande tire patou e men kote nap viv pandan se tan nap viv anndan isit la la Nou pa nou pa viv de tire la non pase nou nou dòmi la nou dòmi alèz men nou pa tande tire la nou tande tire lòt kote nou tande tire yo deyò men nou pa viv Anndan tire anndan anndan la vilaj la vilaj la pasifye pa gen non pwoblèm non Pa non gen moun ki fè nou anyen. non. Men èsk kòman w fè pou w viv èske se sòti w sòti wal fè wal vann deyò oubyen w kreye pwòp aktivite pa w anndan vilaj la M pap fè anyen. Ou pa gen pitit? M gen pitit. Konbe pitit ou genyen? M gen 4 pitit. Konbe gason, konbyen fi? M gen 3 gason, yon fi. Eske gen nan yo ki gen tan fin lekòl, gen ki lekòl toujou? Wi. Sa ki lekòl yo toujou, kòman w fè pou w peye lekòl la? Bon, m pa kache di w, m pa, m pa viv alèz. Kote w, kote w wè yo la, m gen timoun mwen yo, yo pa p viv menm kote ansanm avè m. Yo pa p viv menm kote ansanm avè m, men se mwen menm k ap viv la a pou kont mwen, Timoun mwen yo pa viv la ansanm avè m. Kote papa timoun yo? Papa yo mouri. Papa yo mouri, yo pa gen papa. Vous avez tout vu, vous avez tout entendu. Écoutez, si nou renmen lojik sila a, nou sipoze sipòte travay la. Paske nou menm, nou gen anpil moun ke nou deside bay on ti soutyen. Nou pa ka fè fò. Leta pa vle fè anyen pou popilasyon an men dèfwa ou konn rankontre avèk yon moun, sitiyasyon li an konn tèlman kritik, ou oblije di wap ede l. Pou tout moun ki te di yap voye ti kichòy pou avèg nan Vilaj de Dye an, mwen swete ke nou ale pi vit. Mwen gen yon ti pwojè pou nou, fanatik RL Prod yo. E nou pral chanje de, m ta kapab di, lokal. Mwen pa renmen fè sa. Men gen anpil moun ki konn dim ekoute RL prod si w gon pwojè nou menm nap kanpe avèk ou. M pa vle tou pou nou enbrike nou a fon nan pwojè a. Men ekoute, gade byen pou nou wè. Si chak moun ki nan peyi Etazini ki fanatik RL prod ka voye yon grenn dola ameriken, sa ap fè anpil. Si chak moun ki nan Sendomeng ki gen opòtinite paske nou konnen gen anpil ayisyen ki nan Sendomeng se mizè yap pase, kapab voye yon ti kichòy, Sa tap fè nou anpil plezi. Anpil moun ki toupatou nan mond lan ki renmen travay nap fè an paske an 2022 an nou pral vini avèk yon lòt chanèl tankou jan moun yo toujou di sa yon chanèl kap tou limen men pou reyalize sa nou panse ke gen anpil bagay ki pou fèt pa egzanp gen bagay nou pa oblije di ok men si ou pran kontak avèk nou ou kapab okouran de pwojè nou an paske m pa vle antre nan lojik one man show la Ok donk m swete ke kapab gen kelke bon samariten. M kwè dènyèman n tap fè yon live kote ke gen yon sèten de Sabi, Sabi Cherizier, donk nou swete ke w antre an kontak avèk nou pou kapab voye kichòy paske nou pral fè yon travay, nou pral deplase, nou pral nan tout geto, nap pote èd, nou prale nan tout zòn pwovens, donk travay sa li gen yon kou, nap deplase studio nou, tou sa gen yon kou, donk nou swete ke tout bon samariten yo va konprann. Nou pap fè l nan lojik pou n mete kòb nan pòch nou, men n ap fè l nan lojik pou ede popilasyon an e pou enfòme popilasyon an tou. Merci la famille, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage.